Banm kravat foul ou. Yeah, o non de Caporal Lapli. Caporal Lapli, chef twazyèm lan. Jodi a se 10 novanm 2022, bonjou bonswa tout moun, men gran pwen ki pral fè esansyèl aktyalite pou jodi a. Nou se rezo enfòmasyon an, Sofia TV 83. Kapab di depi anviwon 5 è di maten jiska midi e 49 bon minit ak fòk li te ale chita nan kafou fèy kote bagay la ki pa bon ditou ditou ditou kisa ki pase egzakteman se nèg granvin ki akonpanye avèk nèg ti makak piske nou konnen gwoup 2 gwoup gang sa yo fè alye ebyen mesye sa yo la yo atake yon zòn yo rele savann pistach nan kafou. Fèy, e reyalite Matisan nou konnen depi kèk tan la a, e moun ki pa pase Matisan yo ebyen gen yon wout pa anlè o nivo de Sen Jid ki kreye la a pou moun yo fasilite ebyen yo pèmèt machin pase pou evite Matisan ebyen mesye Gran Ravin yo ki estime ke ebyen yo pa fè lajan ase e anpil gwo kamyon se la yo pase ebyen kisa yo fè maten la a Ebyen yo moute nan zòn sa a kote Ti Je te ye oparavan pou moun ki raple yo gwoup gang Ti Je ki tap feraye onivo de Savann Pisach ebyen mesye Gravin yo la a akonpanye de baz Ti Makak ebyen rive anlè a depi maten yo pran kontwòl sou komisarya ki genyen pi ba Savann Pisach. Ebyen se kout zam yap tire nan zòn sa a lapolis gras avèk SOS ebyen anpil konfrè de laprès nou ta pral lanse ebyen lapolis ki ta pral rive e anviwon vè lè 10 zè ebyen pou non sèlman pran kontwòl espas se komisarya mesye te pran ebyen se afwontman ki genyen la a depi maten jiska lè kap pale la a antre lapolis avèk gwoup gang se anpil kout bal kap tire nan lè kap pale la a ebyen anpil moun nan zòn sa yo deja kite lakay yo. Gen kay moun yo bandi yo pran, yo mete dife lakay yo, ebyen moun nan savann krisach, moun nan kafou fèy, ebyen se de moun ki lage ozabwa nan mitan pale la, e pwiske zòn nan li paralize, li pa bon ditou ditou ditou ditou, e malgre prezans plizyè blende, malgre prezans Ebyen plizyè backup pou nivo de DD yo e te voye pou ranfòse ou ankò pou al bay sipò ak popilasyon Savann Pisach nan Kafou Fèy. Ebyen nan minit kap pale la bagay yo pa bon ditou. Moun ki anndan e gen moun ki anndan ki anndan nèt ki pa ka sòti ankò. Gen ki te gentan mete kò yo deyò. Ebyen se sa ki genyen kòm reyalite nan minit kap pale la. Ebyen bandi yo atoufè yo ki kontinye ap fè lalwa nan peyi a. Yo alèz kòm blèz dayè se bèt yo kap dirije. Ebyen pa gen anyen kòm enkyetid, y ap kontinye pran teren e y ap kontinye fè sosyete sa a kriye, ebyen se sa a ki genyen kòm reyalite nan mitan n ap pale la a, mesye yo k ap bat la pou yo pran kontwòl anlè a, yo paralize Matisan, kounye a plan B ki genyen onivo de Sen Jid, nou konnen onivo de Taraz, Ti Makak pran kontwòl zòn nan nèt. Ebyen kounya la pap gen posiblite pou moun ebyen ale kafou, ale okay, ale jakmèl ankò e pwiske mesye gran avni yo akonpaye de gwoup gang ti makak ebyen se sa ki ap rive e nan minit e nap pale la. Fineray Eric Jean Baptiste ap chante lendi 14 novanb kap vini la se nan legliz Sen Pyè nan Petyonvil apati de 9 è 30 nan maten Ebyen ak lanmès Sen Boli k ap chante nan Kafou, komin Kafou, nan Jeremi, nan Miragwa, nan Ansavo, nan Jakmèl, nan Sen Mak, nan Gonayiv, nan Lagonav, nan Sen Michèl de Latalay, Pòdepè ak Wanament nan menm lè sa, se n konnen ebyen sitwayen sa a se yon nou kapab di yon sitwayen ki te fè anpil anpil anpil vil pwovens yo, misye te fè anpil anpil anpil sosyal dayè gen yon inivèsite misye te kòmanse nan Jakmèl la ki poko fini. Ebyen se nan sans sa a ebyen anpil, anpil, anpil vil pwovens ap rann yon omaj ak gwo gason sa a ki pati jan tout moun kapab konnen l anba grif zago loray ki kontinye ap fè lalwa. Ebyen se yo menm ki deside kilè pou mouri, se yo pou deside ebyen kilè pou viv e se reyalite sa nou genyen epa bò isit nan peyi Dayiti. Èske w sonje Lè nèg Barbecue yo te fè dezòd yo te tiye ajan CIMO a e pat operasyon dcpa te fèt epi ou pa ka pran Joano met kòm dcpa ou pa ka met misye kòm dcpa sou ki baz ou met nèg yon nèg ki pa konn goumen ki pa gen anyen kòm strateji ki jan misye fè e politik nèg yo vin fè nan lapolis sa e definitivman se vrè si yon nèg pat vle kwèl map dil se la politik piu. Epi lè wap di sa nèg la di w ah nap fè efò men m pa wè l men manti nap bay si m ta ouvè ling nan la m fè polisye pale men manti pa gen okenn efò nap fè vre nan lapolis se manti leson ou wè simo te bay e barbecue a tout ekip li an se pat opere se se polisye simo yo ki di An al ramnen misye a lòd e de fèt wè y antre nan baz la yo ramnen misye a lòd. Dè nou tèlman pap regle anyen. Ou pa sonje Muscadin te di l bay bay l 500 nèg lap antre isit pou l lap vin la pou l rezoud pwoblèm nan. On on nèg ki sitwayen ayisyen li vle ofri tèt li an sakrifis pou l vin rezoud on pwoblèm sa pa vle di anyen pou okenn moun pa di men an an eseye tande l non. Se sousi wi nèg isit pa genyen. Mesye mwen imitasyon pap vin touyem non apa humm m ka viv si mal latibonit moute gwo mòn se vre ke gen de gang kap fèt tout kote humm. An avril, Avril-Juin 2021, lè sa w sou Jovenel Moïse prezidan de la République. Mesye vilaj yo, mesye Gran Ravin yo. E menm avan sa, depi sou Anèl, nou sonje te toujou genyen sa yo rele detouneman kamyon. Te gen detounman kamyon, te konn genyen tou de kidnaping ki te konn fèt. Men, vin rive yon peryòd, la a, nou nan mwad mas, avril, me. Avril, me. Ekip Ti Bwa a desann jiska Matisan 1, yo okipe jiska Matisan 1. E pa bliye te gen yon epòk de Matisan 1 jiska e Riyèl Alèt, zòn sa a se te ann di e mesye e Nèg sa yo tèlman yo kraze yo kraze baz Lewa yo menm se te baz Pilat ki te egziste nan zòn sa de Sent Bènadèt jiska Riyèl Alèt zòn sa se te baz Pilat ki te la e ou te genyen Krisla avèk ekip li kap mennen yon batay kont nèg Gran Ravin, yo kite Fontamara, yo moute jiska Matisan, sa vle di yo koupe tout anba de Matisan 1 jiska Fontamara 43. Ki vin fè kisa? Ke. Mesye Gran Ravin yo, ou sonje apre lanmò Rozmon dan Dezyèm Avni, baz Pilat vin kòmanse febli paske yo konstate nèg Gran Ravin vin gen plis zam. Volim zam nèg Gran Ravin yo genyen, gen yon bann polisye ki te nan zòn sa a ki fè madanm yo, fanmi yo soti, enben baz Pilat la vin kraze ki fè ke mesye yo genyen kontwòl Twazyèm Avni. Katriyèm avni, lè n ap pale de nèg Gran Ravin yo, ki sa k vin pase? Pou kidnaping nan fèt pi byen, genyen de de kwen fò nèg la jwenn espas sa yo. Fò l jwenn yon katriyèm avni, fò l jwenn yon dezyèm avni, fò l jwenn yon katriyèm avni, ka pase katriyèm avni an bokou pli fasil pou nèg la pran moun nan pou l file monte avè l. Fò l jwenn Sent Bènadèt, ri Sent Bènadèt la pou l file monte avèk li, oubyen pou l ta jwenn Matisan 1. Nèg ti bwa yo okipe espas sa a ki vin limite nan maj de manèv nèg gran ravin yo. Paske nèg gran ravin yo kontrèman avèk lòt gang ki genyen de moun ke yo ka bay presyon pou kapab jere yo, nèg sa yo nan zòn yo ye a yo pa gen anyen. Yo pa gen antrepriz, yo pa gen anyen. Sa sèlman yo di tèt yo fò yo fè zak. Yo fè kidnaping, yo fè detounman kamyon. Kounye a kôm yo wè nèg Tibwa yo anpeche tout bon vre ke yo jwenn volim kap travèse nan Sid lan, enben nèg yo antann yo, tou 2 ekip yo antann yo, yo di fò nou retire nèg Tibwa yo nan Matisan. Se goumen sa a ki ta pral eklate premye jwen, nou sonje kalite batay sa a ki ta pral fèt jiskaske tout moun Matisan te oblije kite zòn nan. Lè moun Matisan kite zòn nan, nèg yo pran kontwòl anba a nèt. Pran kontwòl anba a vle di ki sa? Kounye a, kamyon k ap pase yo, nèg yo pran kamyon, fè kamyon monte, fè kamyon monte, tout kalite machandiz y ap fè yo monte. Depi yo pran yo, yo monte valè. Dayè, nou sonje, plizyè kamyon oblije, mèt kamyon oblije ap pèdi kamyon. Nonsèlman nèg a pran machandiz lan, men dèfwa yo konn egzije pou yo remèt ou kamyon an, fò yo pran kòb. Ebyen fok gon lajan gwo kote. Kidnaping ap fèt, kamyon ap monte etc. Sa vle di nèg ti bwa yo pèdiz tout blòk sa yo nèt e yo oblije, paske nèg sa yo te ekstrememan fèb fas a 2 frap de fe ke nèg vilaj avèk gran ravin ap frape sou yo, nèg yo oblije repliye. Yo pèdi tout blòk la nèt. Yo oblije repliye nan baz yo. E m sonje yo tèlman repouse nèg sa yo, nè yo te oblije al retranche jis nan 27, paske menm Matisan 25, te gen yon moman done, se nèg Vilaj ki te okipe tout blòk sa. Kounye a, piske. Tan byen ke mal, moun ap eseye gade pou yo wè kòman yo ka viv, kòman yo ka fonksyone, genyen yon akò ki vin jwenn ant mesye k ap fè transpò yo avèk 2 gwoup gang ame, Vilaj e Gran Ravin, ki vin fè ke kounye a, si w pa vle nèg monte a kamyon w, kisa w fè, ou peye pou kamyon an pase. E kòm nèg vilaj e gran ravin ap fè kamyon peye, nèg tibwa vin di yo pa ka nan si w peye gran ravin ou peye vilaj mwen menm tou fò w peye m. Ou bral gen yon lòt pòs de peyaj nan zòn fontamara tou. Sa vle di lè machin nan ap pase li peye gran ravin, li peye vilaj e fò w peye tou tibwa. Dènyèman, apre te fin gen yon kokenncj batay ki te fèt, nèg Ti Bwa yo deside vewouye zòn nan. Nèg yo vewouye, ann di, e bò san fwontyè la vewouye, nèg yo fèmen l a de kamyon. Ki vin fè ke tout kamyon ki te konn pase nan liy sa yo vin pa ka pase ankò. Men fòk mwen di w tou ke lè nèg ti bwa yo kòmanse touche, erezman te genyen yon lòt vwa. De petyonvil pase e la boule de la boule tonbe e pa kawfou enben te gon bann kamyon ki te kòmanse ap fè zòn sa tou sa vle di maj de manèv tou le twa gang ganba yo maj de manèv yo redwi konsiderableman men malgre sa ni vilaj ni gran ravin toujou ap frape nan mouvman kidnaping. Men, maj de manèv yo te diminye paske gen yon bann kamyon ki te konn pase nan wout anba a ki fè ki travèse anlè pa Petyonvil Laboul. Kounye a nèg yo fè yon kalkil. Yo di gen yon lajan nou te konn fè la a n ap pèdi paske gwoup moun sa yo y al pase yo pase de kote. Yo pase nan zòn Savann Pistach, Savann Pistach, Ti Kajou eksetera la a gen yon pwen Tibwa ki jwenn yon lajan epi nèg yo di tèt yo se kòm nou genyen de twa nèg la ki konn anwo a byen banm voye ekip sa anlè a pa bliye lontan te gon bann kamyon ki te konn ap moute petyonvil pase pa laboul tonbe desann kafou nou sonje sa gwo kamyon manje eksetera nou sonje sa sa vle di te konn gen de blòk ki fasil genyen ri monseyè grigò file monte nèt wal tonbe e kafou oubyen ou pase laboul wal tonbe kafou. Ti makak anwo a, bagay la vin difisil, nèg fe sa yo. Kamyon pè pase anwo a paske yo pa konn sa k ap rive yo kounye a, machin pè pase. Kounye a, ou vin genyen sèl liy ki sur lan, sa vle di sèl vwa ki plizoumwen sur lan, malgre ou konnen fò gon pwen fiks la, gon tòl la pou bay la, gon kote pou pase pou peye, se lè w rive nan zòn Ti Kajou fò w peye, sa vle di ke nèg Tibwa yo fò w peye, ou gon frè pou bay la. Enben, nèg gran avin yo di tèt yo yon bagay. Yo di, nèg ti bwa yo gen yon lajan y ap fè la a, nan zòn, lè w fin kite savann pistach la pou w monte zòn ti kajou pou w ale, la a gen yon lajan k ap fèt la a, anba bouch nou la a, nou pa ka kite lajan sa a fèt, epi yo di yo pral pran kontwòl zòn sa a. Paske vin gon rive yon moman se la machin fè sèlman. Gwo kamyon kap pase yo se prèske la yo pase. Nèg yo di pwen sa fòm jwenn li paske gon lajan kap woule la pi anba maj de manèv nou diminye. Epi nèg yo vin monte la pou yo kapab vin kontwole pwen sa tou. Yo kontwole pwen anba a, yo vle kontwole pwen sa e pa bliye pwen anlè a nan zòn nan zòn e laboul 12 lan en tout pti peu yo gen de kontwòl sou li tou. Mouvman batay gang se pou teritwa pou nèg ka fè lajan. Men youn nan rezon k fè nèg yo te deside al pran pwen sa a la a. Paske yo di la gen yon lajan ke nèg Tibwa yo ap pran la a, fòk mwen stope sa a. Paske. Chak fwa gang nan gen plis lajan nan men l, se plis fasilite l genyen pou l goumen a lòt gang an fas la paske plis lajan vle di plis acha. E ou sonje yè, se sa fè m pral fon ti pale a Dedeo. Pou mwen, m di w Dedeo se moun, se moun pa m. Se nèg mwen konnen nan Sid ki te konn frape seryezman. Men la dede ou pèdi. Joly kè pèdi la. M pa konn si se paske l anba bouch direktè jeneral lan ki fè ke l pa ka ban m rezilta men mwen konnen Joly kè kapab. M pa konn si se paske li twò pre direktè jeneral lan l on ti jan timid oubyen pè je direktè a twò pre l men m konnen misye te konn ban m rezilta dan le sid. M pa konn sa k pase Joly kè la jodi a la a. Oh mwen m te gentan kontan panse ke misye pral banm m konn sa l vo m konn sa misye ka fè men lè misye rive la misye poko janm banm yon operasyon stratèj m te konnen ki te dans le sud lan se pa li m wè la a bon kòm petèt misye genlè pat janm gen abitid travay pòtoprens m pa konn si lè l rive pòtoprens sa se nèg pòtoprens bwè l men m konnen misye ta sipoze ka banm rezilta. M konnen misye ta sipoze ka banm rezilta paske gen de ti rezilta wap jwenn sou delma notamman bon la ankò gen de polisye ki rete ki di tèt yo yo pap pati. Mwen konn m pa konn depi kilè map di sa zòn savann pistach ou paka genyen polisye se lame pou mete. Men pawòl nèg yo paka tande a wi. Sa vann pistach se lame k pou la. Poukisa lame paka nan zòn sa mesye. Sa se bon m wè a premye minis Ariel si w vle oubyen Ariel Henry. M wè misye e militè w li gen avè l paske w toujou di sa militè a pi fidèl ke polisye. Men, dèfwa, kòm moun ou menm ki renmen peyi w, ou konn ap poze tèt ou kesyon, Pou ki sa nèg yo. M ta renmen nan yon CSPN pou m tande sa y ap diskite a. Tandi ke mwen menm m ap gade de plank nan tèt mwen. Èske yo gen de kontrent? Ke yo eksplike sa. Oubyen si w gen kontrent, ou di klèman ke m pa kapab, m abandone. Mwen gade kelke video ki rive vin jwenn mwen jodi a. Banm di mesye bandi yo sa. Paske mesye bandi yo ka pa konprann sa oubyen yo ka bliye sa. Mesye, pèp souvren swaf nou anpil wi. Se mwayen l poko jwenn wi. M ap reprann pou nou ankò mesye. Ou wè jodi a, si lapolis la te sou sa, moun savann pistach t ap tou rezoud pwoblèm Gran Ravin nan. E paske lapolis la pa sou sa. Lapolis la se yon lapolis, m pa konnen a. Men si lapolis la te sou sa, paske ou santi moun savann pistach te sou sa jodi a. Ou santi tou 2 polisye k abite nan zòn nan te sou sa. Se vre gen moun k ap kouri. Men gen moun ki te sou sa. Ok. Gen anpil moun ki te sou sa jodi a. Gen anpil jèn gason m ap gade nan Savann Pistaj ki te sou sa. Ki te vle menm e ou sonje ti je te anwo a lè ti je fin mouri jan nèg yo fon bale wouze nèg yo te trè sou sa jodia malerezman pat gon lapolis ki te sou sa mesye yo te ki te vini yo sa wè k fèt nan zòn nan la a se polisye k abite nan zòn nan wi ki met ansanm bon gen ladan yo ki viktim malerezman. Se dènye sijè. Dènye fwa map pale de afè gang anndan peyi an. Paske ou konn sak pase, pa ka chak jou ou vin la a. Pa ka chak jou kòmsi wap vin la a. E pi se de sa sèlman ou vin pale. Li pa kòrèk. Paka chak jou yon nèg vin la se menm pwoblèm nan. E son pwoblèm ki la lontan. Chak jou son sèl bagay nou vin pale. Eske eske l ka ret konsa? Li pa m pa konnen. Chak jou kòmsi pa gen yon jou ou pa tande se gang gang e ou pa janm santi goyl. Mesye pwoblèm nan la lontan wi. Pwoblèm sa ke nap pale de li la, li la lontan wi. Li la lontan wi. Nèg isit mechan mesye.